Gade depi se bandi nou ka idantifye nou gen prèv pètinan palpab nou pa bezwen ap filme yo fè menm jan moun sous matla sa moun sous matla te gen a Jeff te gen a kanaran yal anvayi yo touye pitit yo touye frè yo non se la bib ki di ki frap pa w lepe pe ra pa w lepe. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje sa avèk ou, Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive siy notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste nòmalman. Deja nou di mèsi avèk ou menm ki deja fè sa, e mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. Medam e mesye san pale anpil, san pèdi tan, nap rantre dirèkteman nan videyo pou jodi a. Pote chèz ba yo nou pral fè w tande sa kap pase nan moman an la. Gade depi se bandi nou ka idantifye nou gen prèv pètinan, palpab. Nou pa bezwen ap filme yo, fè menm jan moun sous matla. Sa moun sous matla te gen a Jeff, te gen a Kanaran, y al anvayi yo, touye pitit yo, touye frè yo. Non, se labib ki di, ki frap pa w lepe, peyera pa w lepe. Si lè Moyiz avèk Jozye te fin libere pèp Izrayèl an Ejip. Li travèse Lamè Wouj la. Letènèl te kite lame Farawon travèse tou al fete avèk yo. Nou mèt kanpe sou Bwa Kale a. Men, si lè Letènèl fin delivre Izrayèl ann Ejip, lè lame Farawon ale pou antre nan lanmè a tou, Letènèl te anglouti yo, kontinye anglouti bandi k pran peyi an otaj ki fè jodi a tout moun, tout peyi nou tap sipòte nou tap ede jodi ap lave dyòl sou nou. Se yo k kreye kondisyon an. Nou di yo non, ou pran pasyans avèk yo. Yo boule machin ou, yo kraze ti ekonomi ou, ou pa gen anyen w ka fè pou viv. Ebyen jodi a. Siw bay tèt ou mwayen pou defann tèt ou. Lè se pèp kap defann tèt li, li pa peche. Tout lwa ki etabli se pèp ki bal lejitimite. Si jodi a pèp la deside etabli la pèn de mò, pèsonn moun paka anpeche l etabli la pèn de mò. E si ou menm tou ou deside Pou pran pèp sa a. Pou anglouti l. Malgre tout efò y ap fè, enben si yo jwenn yon mwayen pou yo reziste, enben nou di pèp la pa pran nan entimidasyon, pa pran nan kraponay, pa tande gouvènman Ariel la, paske Ariel te itilize mesye dam sa yo, mesye sa yo, yon fason pou yo pran nou an otaj, pou nou, pou yo ban nou okipasyon chak maten, pou n ap pale de bandi bandi, pandan y ap regle de lòt bagay ki pa gen anyen pou wè. Ebyen maten an nou fè konferans lan pou nou di moun kap bavade, kap vomi sou mouvman operasyon bwa kale a sispann paske bwa kale a ap pote yon solisyon inevitableman pou popilasyon an kapab kontinye viv. Mèsi. Operasyon popilasyon an ap mennen ki gen pou ti non jwèt bwa kale. Bwa kale a se nou ki te mete l, se nou ki kreye kondisyon. Se leta Se leta k kreye kondisyon pou peyi a te gen bwa kale. Si jodi a gen bwa kale a, leta dwe pou leta dwe fè pran responsabilite l pa rapò a sitiyasyon bwa kale popilasyon an dekrete yon fason pou yo defann tèt yo. Bwa kale a se yon enstriman pou mwen menm. Sa n te kapab rele yon sòt de boukliye pa rapò a sitiyasyon ki t ap devlope anndan peyi a depi plis pase dezan. Paske, mesyedam yo te itilize lavyolans kòm mwayen, estrateji pou yo te mennen batay kont Jovenel Moïse. Yo mache ame jèn yo nan katye popilè yo, atravè sa yo te batize peyi lòk, atravè tout, yo mete tout mwayen an plas, yo te mete zam jiskaske yo abouti a asasina Jovenel Moïse. Jodi a yo fin asasine prezidan an, yo vle itilize menm mwayen de vyolans sa a pou yo kenbe pouvwa a. Men kisa yo chwazi fè? Yo chwazi. Elaji baz gang yo yon fason pou yo kapab di ensekirite, popilasyon an paka pran lari, yo pran moun yo an otaj, y ap touye, y ap rache, y ap kidnape, y ap sekestre, y ap brile. e gouvènman Ariel Henry a, gouvènman sdp a ap sipòte yo, ebyen Abraham Abraham te di sèt ase, popilasyon an reyaji. E nan sa nou rele lejitim defans, pa gen krim, pa gen peche. Paske se moun yo. Tankou nou di, bwa kale a pa al atake moun. Men bwa kale a. Sèvi de yon rezistans, de yon boukliye. Konsèy mwen voye e m ap voye bay tout jèn, gason kou fi, swa ki te abite nan youn nan katye kote gang t ap pyafe yo, genyen te gen dwa. Fèmat, Fòjak, Tòsèl, Vilaj de Dye, Matisan, e, e, pou n site sa yo. Si w estime nan zòn kote w ye a ou menase, w ap kite zòn nan, enben si w pral nan lòt depateman, premye bagay ou fè si w rive nan depateman kote w prale a, Avan w rantre nan komin kote w pral viv la, pase nan komisarya depatmantal zòn ou an. Si pa gen komisarya, se sou komisarya, pase avèk pyès idantifikasyon ou, nasyonal ou. Al nan sou komisarya ki nan zòn ou an pou esplike mwen tap viv tèl kote, sitiyasyon de sekirite, ou di mwen sitiyasyon de mizè, pwoblèm ekonomi fè m paka peye kay, kounya m oblije pral jwenn fanmi m, m oblije tounen an pwovens paske nou paka viv nan zòn yo. Ok? Ou konn poukisa? Se yon fason, si w te gen 1 an, 2 zan, 3 zan, 4 an, 5 an ou pa janm al nan peyi w, enben si yo wè se kounya Pandan yo tande operasyon bwa kale ap ap lenche bandi, ap chèche bandi, ap netwaye bandi, ap benyen bandi, ap pwòpte bandi, ou kite zòn ou an, y ap konprann se paske ou pa vle yo pwòpte w, ou pa vle yo lave w ki fè w ap jete w. Pou w evite pou pa gen inosan ki peye pou koupab, ebyen nan seksyon kominal kote w ye a, w ap jwenn kazèk ki nan komin ou an, ki nan seksyon an. Al kot kazèk la, di kazèk la, ou te tèl zòn, ou te tèl kote, ou vini nan lakay ou, se pwovens ou, se peyi, se lakou ou, se nan zòn non moun, ebyen ou retounen lakay ou. Lè sa kazèk la ap gen yon rapò L ap pran yon pwosè vèbal kote li konnen ko nan zòn nan. Lè yo al rele l pou yo di yo yon enkoni, kazèk la ap deja di, m gon rapò sou moun sa a. Nan komin kote w ye a, se SDPJ ou di mwen? Komisarya pran sou komisarya. Ou pral nan komisarya, ou ale, ou deklare men rezon k fè m vini, m pa t nan zòn nan lontan, men kounye a sitiyasyon m pa ka viv Pòtoprens, nou deside tounen, ou pase, avan w al jwenn manman w, papa w, paske gen anpil manman ak papa ou wè k pral tonbe kriye nan laprès, yo tout te konplis, yo te konnen. Koman pitit ou tap viv. Ou wè lap rantre a machin. Ou wè lap rantre a motosiklèt. Ou wè lap rantre avèk ee koman yo rele ee iphone. Ou wè lap rantre a sesi. Lap pote lajan. Ou pa janm poze l kesyon. Lè bwa kale a vini. Fò w pran bwa kale avèl. Fò w aksepte bwa kale a. Paske se sa nou te plante. Se li pou nou rekolte. Pou evite sa, mwen di nou jenès, jenn fanm ak jenn gason, k ap kite Pòtoprens, k ap kite Dèlma, k ap kite Kafou, k ap kite Site Solèy, k ap kite Fò Jak, ki pral nan pwovens, m ba nou sa kòm konsèy pou evite. Dezyèm bagay ke n ap di. Gwo pakèt moun, gwo pakèt strateji kap met an plas pou detounen atansyon moun pou fon kanpay dopinyon kont mouvman sa ki rele bwa kale a. Map di nou, nou menm ki nan zòn ki mete brigad yo. k ap kòdone sekirite nan katye nou pou anpeche bandi san fwa ni lwa vin tiye nou, fò nou asire nou fè tout sa n kapab pou nou evite nèg rantre nan mouvman an pou vin regle reglemandkont pa yo. Men an ski a tre avek on moun, de moun, twa moun ki kapab viktim. Wi kapab gen inosan k viktim. Fok nou fe kou met Jean Jacques pou pa gen on ansanm de pou gen mwens moun si ta gen pou viktim inosamman ki viktim. Paske sam bezwen nou konprann moun ki pran poz. Moralis yo kap pale o wi yo pa vle gen inosan gen inosan ki ka viktim sesi sela Ariel Henry Andre Michel mete ansanm avèk gouvènman n nan tal fè pwomosyon pou gon fòs dokipasyon miskle ki rantre ki debake an Ayiti si fòs okipasyon sa ke Ariel Henry ap fè pwomosyon pou li a pou vin pwoteje la rantre. Se pa yon grenn moun kap viktim kolateral. Se pa 2 viktim, se pa 3 viktim kap genyen. Men se pral gen dè dè milye de mò. Pral gen dè dè milye dasasina. Paske, blan kap vini an, militè kap vini yo, yo pral di nou enmède yo twòp. Chak semèn se pa sèl nou k genyen, chak ennan, dezan, twazan pou gen miniya, minista, mi sesi, mi sela, enben fwa sa yap vini yap touye anpil moun inosan sou do gouvènman an. Sitou gouvènman pa gen lejitimite. Sa vle di tap toujou gen domaj kolatewo si se ta fòs. robis, miskle ke Ariel Henry ap chèche nan men kominote entènasyonal la. Alòske si se nou menm bra kale a ki pran chaj pou retabli lotorite de leta, paske se le minis de la jistis ki bay manda ak misyon, ki bay misyon ak manda pou bra kale netwaye, mete lòd nan peyi a. Paske l di leta pèdi matisan. Zòn sa yo se de zòn pèdi. Se sa l di. Li di, Mentnan, etandone se nou k te mete yo, e nou k te ba yo chaj, minis lan vin pote nou plent, li di nou zòn yo pèdi, enben nou menm, jenn fanm ak jenn gason ki konnen nou pa gen peyi de echanj, nou tout pa ka al nan Biden, enben nou pran responsablite nou. Pandan n ap pran responsablite nou an, pa okipe gen anpil estrateji, manèv k ap fèt. Fos deklarasyon. Presyon entènasyonal. Pa bliye gen de rumè mwen vle di ki fè kwè anbasad ameriken ta ap fè presyon pou sou Frantz Elbe e sou la primati pou pèmèt yo rantre cha yo pou anpeche ke lapolis avèk popilasyon an rantre Vilaj de Dye. M ap di nou byen mesye dam pou m fini. Si ou touye 3. mil, de mil, twa mil moun. Pou sove yon milyon, de milyon, twa milyon, kat milyon. Pou sove la patri an jeneral, ou pa komèt krim. Se pou nou al gade bilan pandan tan Matisan fè fèmen la a, o pwen di ekonomik, o pwen di fami, o pwen di entèlektyèl. Paske lè m di entèlektyèl, nou pral gou karans entèlektyèl. Paske lekòl pa fonksyone. Inivèsite pa fonksyone e ti sa nou te gen fòme yo Biden fo fason l pran yo. Èske w mande kisa nou prale nan 5, 10 an? Sa vle di sou pwojè nèg yo gen pou nou, se sèl bwa kale a k kapab repouse pwojè a. Sa vle di bwa kale a dwe entansifye, li dwe di, li dwe pran fòm kò l, li dwe entansifye, li dwe pase nan tout zòn. E pa ti malere san non sèlman. Ou konn sa? Malere san non. Ou pral di non se gwo nèg yo pou y al chèche? Poukisa w te kite yo gwo? Poukisa mwen menm yo pa met zam nan nan menm? M gen 25 an m ap goumen la. Poukisa yon vakabon pa pèmèt li rele m pou l met zam nan menm pou m al touye yon frè m, pou m al touye sè m pou lajan? Kounya bagay la tèlman bon pou ou, lè w kidnape moun nan, Ou mare 2 men l, ou mare 2 pye l, ou mare bouch li epi ou limen galon an, pa vre? W ap vide gonm nan sou li. Pouf! Pouf! L ap rele, l ap di w menm lè w ap fè m sa, Bondye ap beni w, Bondye renmen w. Malgre sa w ap vide dife sou li. Se pou w fout konn dife a tou. Se pou w konnen dife a. Se pou w konn gou dife a. Se pou w konn gou krim w ap fè a. Ou pa pran milat, se pa milat wap boule. Se pou etranje wap boule pou ta di w nan gè avèk etranje wap goumen. Men se frè w, ou wè lap rele menm jan avè w. Ou kraze madan sara, ou kraze pwodiksyon nasyonal. Moun ki tap plante chou pa ka plante chou, moun ki tap plante yanm pa ka plante yanm, tap plante diri latibonit. Nou kraze tout bagay pou nou fè blan plezi. Ebyen jodi a se pou nou peye konsekans lan e m fini pou m di popilasyon an, mesye dam kap goumen nan batay operasyon bwa kale a, pa koute. Kanpay dopinyon y ap fè pou yo kraze mouvman an. Paske si mouvman an kenbe yon mwa, de mwa, twa mwa, kat mwa, gouvènman an, Leta, ap oblije pa pran responsablite l lè li va deside mete fen nan Bwa Kale. Gade tout bri k t ap fèt la. Ou wè Leta te ka metrize Vilaj de Dye? Ou wè tout tan yo kite? Se swat mesye! Polisye mouri, machann mouri, pwofesè mouri, vakabon kounye a ap koupe kou, ap koupe tèt timoun setan. Mesye kisa pou yon timoun setan gen a yon bandi pou l pran li koupe tèt li? Kisa pou yon timoun twazan, katran gen avèk yon bandi pou l foure de dwèt nan je l pete zye timoun yo? Hein? Epi pat janm gen reyaksyon, dwazimen pat janm di anyen, gouvènman pat janm di anyen, epi se kounye a gouvènman an sansib pou moun k ap mouri. E vwala, se la nou kòmanse avèk videyo pou jodi a. Nou di w mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen e pa bliye abòne, like, pataje videyo sa a. pou kapab ankouraje travay la. Tchaw tchaw nap kwaze ankò nan yon lòt video. Tchaw!